Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. M espere tout bagay anfòm pou nou e deja m ap swete nou. Yon trè bòn semèn an notre konpayi. Gen anpil enfòmasyon mwen pote pou nou la. Dabò fò m di nou ke gon gwo chèf de gang yo mete men sou li la nan zòn Tòbèk. Le chèf de gang de la komin de Tòbèk Antwàn Mandela alyas Ti Ati se youn nan nèg ki pi danjre e yo t ap chache nan Sid depi yon bon bout tan. Ebyen yo pran misye nan lasware 2 jiyè 2022 an. nan yon zòn ki rele Pòtay Leyogàn nan komin Pòtoprens. Pou moun ki konn Pòtoprens byen, pou moun ki konn Pòtay Leyogàn byen, ebyen se la yo pran towo sa. Prezime asasen sa, li gen anpil akizasyon sou do li kòmkwa li konn vòlè, li fè vòl amen ame, vyòl, brakaj, asasina epi asosyasyon malfetè. Brèf, pou kwen li la misye ap reflechi epi li pral gen pou li kapab reponn kesyon lajistis. Gen anpil dosye wi la nan kwadèboukè a la. Fòm di nou ke gen yon chèf de gang ki rele Lepap nan Dume, zòn Basen Jeneral. Misye touye tèt li wi yè swa aprè yon bouch louvri ak chèf gang Vitelòm. N ap raple tou ke bal la travèse tèt misye, l al tonbe nan ponyèt yon lòt chèf gang. Genyen yon pwovèb ki di, manje w renmen, ladann lajan w gaspiye. Gen yon lòt pwovèb ki di, sa w fè. se li ou wè. Men fò m di nou ke chèf sa li menm, a lorijin de tou sa se ke gen yon lòd Vitelòm pase misye pa aksepte l. Tande byen wi sa m ap di nou an, Vitelòm pase misye yon lòd, misye di ben dezole epi sa w tande a la a misye li menm li tou chwazi fizye tèt li. Gen bagay atè a wi. Paske lòd sa a Vitelòm te ba li se pou te kapab al detwi, mete dife. nan pwòp zòn fanmi l rete. Se sa ki vin jwenn mwen kòm enfòmasyon. Ebyen fò n di ke sitwayen sa li menm, bandi sa, se konsa l pèdi lavi l paske li pa t vle antre nan lojik sila. Men fò m di nou ke aprè yo fin pran Yonyon nan prizon an. pou ale avèk li nan peyi Etazini. Nou sonje ke mwen te fè yon emisyon pou m di nou ke se swa baz 400 mawozo chak nèg vin chèf obyen baz la m ta kapab di yo vin konsolide l. Men antre lè 2 m ta kapab di se premye an ki kenbe. Tout nèg ap fè sa yo vle nan baz la pou kouwè l ye la. Yon kote se lanmò san jou. Dayè an parlan de lanmò san jou sa fè yon bay. Yo rele m pa jwe. Kafou m ap janbe m pa jwe. Ba yon plen nan dyab la vin pale avè m Branly. M pa jwe mesi. Kafou m ap janbe m pa jwe. Moun pa jwe pa jwe. Zye kafou map janbe m pa jwe eeyy li rive wi li rive wi. Kounya w wè lanmò sonje w yon kote, kòlèg yon kote, gen lòt nèg ki yon kote men m ta kapab di yerachi sa ki vin pa genyen nan baz lan li jwe an favè yon nèg ki rele Vitelòm. Paske nan moman n ap pale la fò n di ke Vitelòm kòmanse pran anpil zòn nan Kwadèboukè. Tande byen wi sa m pral di nou an. Ou pran depi Pon Charye, Laboul, Dwejon, Tè Sale, Sou Wotè, Dime, Basen Jeneral, Kanpèch, Larat, tout zòn sa yo m ta kapab di Vitelòm pran yo oubyen li prèske pran tout. E kèl è la pèspektiv? Lefèt ke ou se yon bandi epi ou gen anpil tèritwa nan men ou. Ebyen, tèren de chas ou li elaji. Paske pa bliye, lè Vitelòm potko antre nan Kwadèboukè pran yon seri de zòn, tèren de chas li te plis nan Taba, Pènye, Tòsèl. Men pou lenstan m ta kapab di tèren de chas la li elaji. Brèf. Donk, nèg yo kontinye ap vale tèren. E lè w tande kòlèg, pa egzanp lè gen yon egzaksyon ki fèt, kòlèg konn di w tou kareman ke se pa gwoup li a. Sa vle di li menm li gen yon jan l fonksyone, l gen yon jan lòt gwoup 400 mawozo fonksyone. 400 mawozo gen plizyè tèt. Men sa pa vle di pou otan ke lè nèg yo ap batay, yo pa fè yon sèl. Nan entèvyou li bay konfrè nou Wendy 509, nou te gen chans tande sou chanèl la, ou wè li di w ke li menm lè yo ap desann kote chen an, yo desann ak anpil bagay. M gen anpil enfòmasyon wi m pote pou nou nan emisyon sila. Bagay yo ap anpil. Antouka chèf sa a, misye ale. Gen lòt ki dèyè toujou. Men anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di, pou ki sa se pa konsa nèg yo ale. Demen si Dye ve, m ap vini avèk yon emisyon spesyal sou kiyès nou konnen? Sitwayen ki rele Tizo. Zo alyas Ti David paske sa fè lontan nou pa tande l epi jounen jodi a la n tande ke Ti David nan men otorite amerikèn swa di ie oubyen FBI se sa men se pa jodi a yo pran Ti David non yo arete Ti David pou sòt m gon bon zanmi m yon bon analist ki toujou ap pale avè m ki di ekoute RL prod wè Ti David y ap pran l kanmenm paske banm di w yon bagay. On nèg ou te konn fè krim sa yo kounya w vin pran pòz ti jezi nan po krab ou fò yo arete w kanmenm antouka twa menm tu sè e an pasan map voye yon gwo bigòp bay zanmi m frèch la ebyen fò n di ke zo ti david nan men otorite amerikèn men avan yo al avèk ti david ti david te gentan bay ransènyeman dominiken anpil enfòmasyon sou yon seri de gwo tèt ki yo menm konn. pale ak nèg 400 mawozo ki yo menm konn dil ansanm avèk nèg 400 mawozo. Bref, demen si Dieu veut, map vin ak yon dosye konplè sou kesyon ti David la, sou menm fanm ti David yo. Bref, bon, jodi a la, moun yo mete pye yo atè a nan nivo Dezyèm Aveni Bòlòs. Poukisa? Anpil moun manifeste pou kapab mande liberasyon Ezechiel Alexandre Ezechiel Alexandre se kelken ki nan vizè oubyen nan kolibatè anpil òganism kap defann dwa moun pou dire ke se un chef de gang, se un kriminèl notwa, men arete par la polis dè bandi kòm par egzanp Izo et il a plis diz tou senpleman ensi ke Barbecue yo di ke Ezekyèl se te yon bon moun. Se te yon pasifikatè. E anpil moun sa yo ki mete tèt yo deyò di Ezekyèl pa konn nan afè moun. Se Ezekyèl ki pèmèt ke yo ap viv byen nan zòn yo. Donk yo mande pou kapab libere Ezekyèl prese prese. Ann gad yon ti bout ankò nan manifestasyon sila. Se yon anplwaye edh pou jounalis ki pat konn sa yo. Jodi a pa bliye, Lou Berson Benjamin di Ti Youri kòm yon fonksyonè leta. Jodi a n ap redi l ankò yon fwa, nou pa pral di ankenn bagay ki plis ke liberasyon. Menm jan w ap gade la, lapolis se nou, nou se lapolis. Jodi a se nèg geto a, nèg senkyèm avni, nèg dezyèm avni. Se yo kandè la polis lan wi, kap touche ti kat prim ris lan, se yo ki patou avè nou, sak fè nap mande liberasyon Alexandre Exekiel, nap mande komisè gouvènman an pran responsablite l, e jodi a tou map lanse mesaj sa bay Theriel Thelus a Morvan pou n di eske son bandi ka gen tout moun sa yo, medya konfime pou wè, eske son kidnapè ka gen tout moun sa yo. Men la polis fè kwè ke yo arete misye ansanm avèk 2 zam, nou di sa nan 2 zam. Non, nou te tande deklarasyon. Non nap toujou rete la chak jou nap pran la ria Nap pran la ria pou mande yon liberasyon misye Mpa gen anyen mpral fè ke sa Fok pa wè fok mwen fok yo gen konpwen fok bagay la rive nan zò rey yo tou men Yap trete nèg a yap di nèg a konsa nèg a e gang li e vyòl men Bon nèg nèg sa si tèlman ap fè sosyal nan zòn nan men Ou nèg ou mèt te gen 21 nan 22 zan men Ou pa ka menm yon ti moun 15 zan non men 14 zan non men Yap bat ou wi men. Sou men jounen jodi an pa ka ap di Ezekiel gang men vyòl men gon bagay ki vin domine m nan bagay mo vyòl la. Gen anpil bal wi ki tap chante Yer swa o nivo de Sore e Matisan Lè n pale de blòk sa yo ou wè Kiyès kap batay se tibwa gran ravin tibwa vilaj de dye tibwa vle a tou pri pran revanch li paske dènyeman la nan batay ki te genyen an ebyen nèg gran ravin yo te manyen nèg tibwa yo ebyen m ta kapab di batay la li konsantre o nivo de zòn sore zòn sore li nan kolimatè nèg tibwa yo paske nèg yo ta renmen pran zòn sila men ekoute nèg tibwa ap frape. Men, nan sore a li menm vin sanse rete yon veritable devoir de maison pou nèg ti bwa yo paske sa rete yon veritable defi. E nèg yo bezwen met nèg gran ravin yo deyò nan blòk la sagesse la. Donk nap rete tann poun konnen kisa kap tonbe, eske gen solda ki pèdi lavi yo paske son enfòmasyon ki fèk tonbe vin jwenn nou, nou mete drone nou anlè nou balanse e nou jwenn enfòmasyon sa konsènan ti bwa e gran ravin epi batay ki te gen o nivo de martisan. Men nap vini nan pwochen emisyon nou pou n di w ke yè bagay la te rèd o nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens, tout blòk tap vole. Jenèv tap fè bagay pa l. O pwen ke gen yon kidnaping ki fèt nan blòk Kafou Douyar e nèg yo se yon fi ak yon gason yo relache fi an epi yo kenbe gason an. Donk kounya la m gen enpresyon ke tout nèg nan vole. Tout nèg lage kò yo nan aktivite vòl. E pou kesyon chen an. Map vini avèk anpil detay sou dosye chen an pou nou paske nèg ki nan do chen yo, chen an pa fè yo konfyans paske chen an ta sanble sispèk ke nèg yo gen kòb nan men yo pou egzekite l.